Se manchet nou nou pran. Pa gen kesyon kenbe bandi pou la polis non. Nou pa wè kenbe mèsenè pou la polis. Se manchet nou met sou gason. Se bwa kale wach manman li ye. Se so pè. Neye pa pè garson. Ha ha ha ha ha ha. Ou pa konnen. An nou kite sa la. Ha ha ha ok. An nou kite l vre. Chef la polis la l toujou la. Lap jere pouvwa. Lap jere. Sou sant ou fistre. Akoz ke nèg yo pa ba w pouvwa, ou santi bwa kale ap rive sou ou, gentan pase pran lòt yo. Gentan pase pran lòt ki mete w nan pozisyon an. Ay popilasyon pap fè rabè ni pou ou, ni pou lòt asasen k nan tèt peyi a tou. Osi senp ke sa. Tout pòs nesesè ki depan de li menm. Paske yo konnen ke li enpòtan pou yo. Men jou va jou vyen kaka je pa linèt la jistis gen pou debou. Ebyen se la jistis ki debou la wi gason genlè poko konprann se la jistis ki debou wi se manchèt pèp la k la jistis wi. A la traka. Nou tout gen pou wèl. Debussy, mesye yo pran pretèks ke yo tiye anpil bandi, yo pran anpil zam. Wi gen moun mouri, bandi mouri. Men eske n panse dat vilaj egziste, mesye yo ap deside yon jou konsa pou al pran Debussy? Jamè. Kisa n panse k fèt san planifye? Ew k pou di nou ew k nan gang avè yo. Ka konprann bagay yo mal planifye bon. Sa vle di bwa kale a mal planifye e nan baz ou pou te planifye paske nou se chèf planifikasyon. Ay ou te di ou te chita pou ke ou te moute yon forom fantom 509 ansanm avèk Andre Michel, Nenel Cassy. Dan kato Ariel John Joel Joseph se ou k konn planifye chèf polis la Frantz Elbé se ansanm nou te fòme fantom 509 donk bwa kale a pa monte nan baz ou li mal monte hahahahahahahahahahahahaha bandi yo pè pèp ayisyen. Zafè bak li rann yo pase konsa. Men pa bliye Sak pase a Li pa menm ka de final vwala poul ta semi final Pou yo ta di ke yo ganyan Pa gen nèg ki egare E lè Nap tande pòt pawòl la kap voye monte li pral janl pale gen yon viktwa ki pote ditou pa fòk nou entèlijan menm lè ke yo ta ekipere san zam mwen menm mwen pran le kouraj em angaje. Mwen vle wè yon jou nou menm popilasyon an pou n di ke n te tande Pakè a te resevwa tan zam kòm deli. Jij denstriksyon kap mennen dosye sa a. Pa gen jij denstriksyon k pral mennen dosye papa. Ou genlè poko konprann sa k gen la. Ou o nivo la primati hahahahaha si w inosan vitelòm piga w gen piga w pè poukwa wap pale nou de lajistis ki lajistis e pa lajistis nou te met ansanm nou touye jovenel la hahahaha se bwa kale nan dèyè tout vakabon sa yo wi. Prefere w te fè silans. Gade misye k vini pou fè divèsyon. Ki kote ki bo w? Ah ah. Te jwenn tan zam nan dosye a. E mwen vle lapolis idantifye kantite zam ke yo rekipere yo. Nou pa pwèl popilasyon an. Kiyès nan nou k pral wè l? Enben se pou rezon sa gason lapolis mèt ranmase kantite zam li vle, sa pa gade nou depi nou jwenn yon bandi e plat nou plat kawotchou, nou jwenn ou menm chimen an w ap fè. Osi senp ke sa. A e nou deja konnen ni ou ni lapolis se 2 mètdam nou ye, enben popilasyon an Pote atansyon trè klè. Dan lè zè, dan lè jou, dan lè mwa. M pa menm di dè zane. N ap remake majorite zam sa yo se yo k ap tounen debisi. Pèp ayisyen, louvri je nou. Enben, sa w vin di nou la, si majorite zam sa yo, yo ap retounen Debussy, enben, tout plat kawotchou chèf polis yo? E sa w vle di nou? Non, vin klè. M wè w pale, men w pa ka pale de bwa. Kèt, Vitelòm gen lè pè bwa. Vitelòm gen pwoblèm ansanm avèk bwa. L ap pale w de zam. L ap pale w de gang. Zam yo ap retounen ankò. Atò, pou jan yo kenbe ti bandi jounen jodi a, yo ap plat kawotchou yo, pou lòt yo ap gade jan yo ap wach manman nan dèyè yo a manchèt. Monchè fò w ta sanwont nan dènye nivo. Menm si w ta fin fimen, yo di w men w zam w ap kouri. Sa m wè popilasyon an ap fè bandi pase la a. E pou jan nap prepare popilasyon an, pou jan nap prepare la jenès, nenpòt politisyen ki ta prezante devan ou, ki ba w yon zam gade nou, pa ezite dechaje l sou li. Fè envite lòm, kou sa pa pase. Nou konn nou bon nan divèsyon men, e poko pawòl la sa. Si se bwa ou pè, di ou pè bwa, konsa popilasyon a vin avè ti vazlin pou ou. Ah ah. Si ke ta gen yon operasyon bwa kale k ta pou fèt, nou konn kote pou l al fèt. Paske nou wè kiyès k ap maltrete peyi Dayiti. M ben di nou. Nou menm. Non, non, tank ou ipokrit. Tou di koze a, ou te bay kèk non, kontinye bay. Yo sèv avè w, ou te nan touye avè yo. Di nou, nou mèt tann wi, bwa kale ap rive sou André Michel, l ap pase kote w, l ap pase kote Nènèl, l ap pase sou Majorie Michel, l ap pase sou tout alye w yo. Ou pa bezwen pè. L ap pase sou bòs ou yo tou. Ou pa bezwen pè. Sa ka rive popilasyon pase pou w anvan. Aww waaww waaww hahahaa waaww waaww hehehehehehehe vite lòm kap konfese waaww pou li rekonèt li fè popilasyon an soufri men kite popilasyon an bò pwa gason ou pa bezwen plenyen. Mwen mete nou nan yon sitiyasyon. Nou pa konn kisa pou nou fè. Paske nou doute konplètman de mwen. Waww. Popilasyon silvouplè retire, retire dout nan tèt nou de Vitelòm ok. Son bon moun, son antreprenè ok. Retire dout. Li fè nou soufri. Lanmou Vitelòm gen pou nou fè moun Taba soufri, fè moun Petyonvil soufri, fè moun Dyèg soufri. Se kadon Bwa Kale mesye. Se konsa Bwa Kale a fè nèg depale? Oh my God! Non, gon jan w rete w wè gon nèg ki kenbe w nan grab grenn li, wach! Ou poko mouri w ap gade grenn ou pa la ankò. Bagay la fò depale wi. Aha an ale gason. Pa bliye 6 pou ouvri 7 jiyè 2021 se li kalim moun kem ye jodia. Knbe. Poukisa w pat tou pase w touye tout bòs ou yo? Ou ta rann la repiblik on sèvis. Se yo k te kreye w, se yo k mete w nan nivo sa a. 6 7 jiyè nou touye prezidan yo pa baw sa w merite a debake sou yo plimen yo yo tèlman byen fè w ou kapab wè pèp ayisyen pou yo te voye jovenel ale se barikad yo te monte destabilize touye moun enstwi vitelòm nan touye moun ebyen imedyatman vitelòm pa jwenn sa ke yo te pwomèt li a ebyen l pral kontinye menm mouvman kontinye touye kretyen vivan ki pa konn anyen nan dosye a. yon fason pou l destabilize lòt vòlè asasen parèy li yo ki o pouvwa a. Men lè nou gen pwoblèm nou poukisa nou pa rale zam nou nale kote moun ki te bay nou zam nan nou touye se popilasyon an kap viktim. Kounya kou popilasyon ap pase ban nou bwa kale epi w vini kounya la w sou fè divèsyon gason pran zizirit ou cho. Nou pa bezwen enkyete w nap pran ni ou ni tè bòs tenkèt pa han mesye inosan. Mwen menm mwen di l kòm pòt pawòl la relate yon operasyon bwa kale nou menm jepèp Nou trè entèlijan e n trè fò. E pa gen, pa ka gen moun ki ka fò pase nou. Nou konn fè, nou ka fè. Nou konn fè, nou ka fè. Zafè k gade yo, ki tande y ap fè yo anvi fè, ki tande moun konn fè, ki bezwen fè. Nou pa gen mesaj nap voye ba pèsòn, men sof ke nap toujou la poun konseye popilasyon ayisyen an. Omar oh my God talè talè gason oh heheheeh oh my God hein waww waww pèp ayisyen waww vitelòm se konseye nou. Waww Waww hahahahahahaha si Andre Michel ka avoka pèp la donk Vitelòm se konseye pèp la mezanmi pataje live la tande pataje live la. Pase men vitelòm konseye popilasyon an hahahaa avan nou soti nal tye yon bandi avan nou di operasyon bwa kale nou sipoze kontakte vitelòm poul ban nou konsèy Humm mwen lèm di w peyi a spesyal la kriminèl asasen di w kounya la yo se konseye w vòlè nan tèt peyi kriminèl nan tèt peyi pèp ayisyen si n pa pase pran yo tout se lave men si atè se pa sèlman ti piti anba yo fò n pran anlè yo tou fò n pase nan tout ministè yo pou n lave ministè ay gang yo tout kote Gang yo telman enstale yo tout kote nan peyi a men kounya vitelom se konseye nou nap kite m te di nou sa nap kite sou moun hahaha vitelom konseye pèp ayisyen an humm mete pou nou ou pa defansè nou tou. Jou n met pye nou atè. Humm qu'est ce qui va passer? Malgre de zye nou la nap gade se sa ka la ka wèl. Humm enben mete pyo mete pyo gason mete pyo nou ta byen renmen ou mete pyo ou ale kay andre michel dwat ou ale kay ariel dwat epi popilasyon pase l fè nou tout fon sèl anba bwa m ta renmen w mete pye a wi. Men de twa grenn moun nou wè nèg yo pran swadizan popilasyon an ap fè operasyon bwa kale a n ap di yo ya kite sòt. Dayè Nou konprann li ase byen. Nan moman mesye yo di y ap mennen operasyon Bwa Kale, n ap gade Jenèf ap pwogrese, Jenèf ap frape anpil teritwa. Ebyen gason, leve w al pran vòlè parèy ou. Se senp. Pa vin plenyen bay popilasyon an. Pa vin plenyen bay popilasyon an. Ou konnen kiyès ki mete w nan sitiyasyon an. Ou konnen Jenèf ap pran teritwa. Leve w al batay avè yo. Souke kò w pase pran yo, ou konnen yo fon sèl pou yo manje w. Manje yo anvan. Konsa popilasyon ap gen mwens travay pou l fè. Ha ha ha. Ala kote asasen ka fè divèsyon mesye se nan peyi Dayiti. Jenèf ap ekipere tèren. Nou pa tande lapolis di anyen de sa. E l pa ka di tou. Paske san Jenèf pa gen pnh. San pnh pa gen Jenèf. Se youn nan rezon. Non, peyi a son peyi ki ekstrememan. spesyal. Nan jou pase yo, se te Vitelòm e pnh. Waw! Pnh kite Vitelòm! Eske tu konpran, pèp ayisyen? Pnh la kite Vitelòm. Paske nan jou pase yo, Frantz Elbe, se te mennaj Vitelòm. Se ansanm yo te monte, yo te gen anpil ti zanfan, Fantom 509. Koup la kraze, pèp ayisyen. Se te lapolis, se te fantom, se te ti lapli, se te izo, se te lanmò san jou, se te yo tout ansanm yo konn fè ti kray yo, plis lè politisyen, men kounye a la jounen jodi a, kèt, bagay la grav pèp ayisyen paske. Zanmitay la kraze, pa gen lanmou ankò, Vitelòm jalou. Enben Vitelòm si w jalou ou konnen pnh fon sèl ansanm avèk lòt la, ou konn ki sa w te di ansanm avèk chèf polis la, jere koze w avè l. Ou konn sa w te fè a pouvwa, jere koze w avè l. Osi senp ke sa. Epi kounya la ou vini wap fè divèsyon le pèp swiv konsèy men se kwa listwa bwa manke w gason hahahaha. Rezon ki fè nou wè devan pnh nou jwenn je pnh. Ok ahh je pnh se Ale kot moun ki mete w nan sitiyasyon paske m santi moun yo manke ba w afeksyon, bezwen atansyon. Frè m, sè m yo, m konnen nou renmen m e m renmen nou tou. Waww oh ma gad non Woyy men dènyeman pou jan moun tap mouri dyèg mesye. Hein nan pernie pou deblozay ki fèt pou kretyen vivan k kouri kite kay yo lanmou an k te twòp pou pou yo T ala kote gade vòlè mesye se peyi sa. Konprann jere tèt nou vijilan veye anwo veye anba. Theriel Thelus Map pote yon sèl atansyon avèw Ou pap bliye konpè ou Avèk anpil jounalis M konnen k trè fòme Ki trè eksperimante Ki kapab ede peyi an. Nou dwe vin nan peyi nou pou n fè sa ke nou konnen lalwa mande pou nou fè. Waww gad mesye gad yon konseye pèp ayisyen an genyen konseye dyaspora li konseye pèp ayisyen an li konseye jounalis yo hehehehehehehehe waww mesye gad yon bwa mesye bwa dous. Bwa poko rive sou ou gentan swente wap kriye ala traka pou lave kay tè mesye nan peyi sa a nou gen traka pou lave kay tè wi li konseye jounalis mwen renmen w pèp ayisyen m konnen nou renmen m tou misye ou wè pèp ayisyen fò m di nou byen vitelòm se bon jan pitit don kato bon jan pitit nènèl kasi Bon jan pitit André Michel, Majorie Michel, bon jan pitit Frantz Elbé, bon jan pitit Ricard Pierre, vòlè Delco, bon jan pitit gouvènman wi. Bon jan pitit Ariel wi pèp ayisyen. Pa gen, pa gen kou rate ladan non. A e tel fis tel pè wi. Gade diskou Vitelòm, si l diferan pa rapò ansanm avèk diskou Ariel ki te di disi 2 mwa l ap mete sekirite nan Matisan an. Gade diskou vitelom wap wè eskel diferan ansanm avek andre michel non u pa diferan ansanm avek group neg kap tete nan leta jounen jodia ki te monte fantom 509 ansanm avel ou pase menm diskou a pa peur m renmen nou anpil tout sa nenel cassy kidnapè ta di. Nou pran pretèks n ap tiye nèg yon fason pou lajistis pa janm leve kanpe, yon jou lajistis ap kanpe. Ou di pou moun kite vilaj. Moun sa ou di kite vilaj la, ki sa w konn fè pou yo? Waww! Wa vitelom dous pèp ayisyen li manke yon bagay li mande yon ti afeksyon oh my God waww. Pwen dentèwogasyon. Wap mande pou popilasyon leve kont mwen. Popilasyon mwen genyen an te rèl. Se gouvènman sa k metel nan soufrans wi. Waw. Se youn nan rezon. Enben gason. Mwen menm mwen dil em angajem la polis detwi anpil kay pou popilasyon pam nan. Enben talè gason ou pi sanwont. Ou konnen se gouvèneman ki mete pèp ou a nan sitiyasyon sa pou jan w renmen pèp la a e w konnen pèp la renmen w tou. Rann larepiblik yon sèvis. Vòlè sa yo nou te met ansanm nou manje prezidan. Manje yo pou pèp la epi pèp la fin fè ti rès la sou ou. Fè sa wi gason. Temwanye bay pèp la, rann pèp la yon sèvis. Manifeste lanmou ou genyen pou pèp la a travè de zaksyon. Hahahaha! E konsa Vitelòm ap pale nan moman la a. Swadizan y ap detui byen pou mwen, yo kraze pou mwen tou. Men Teriel, boujwazi yo, komisè yo, yo p ap dòmi non. Y ap ret nan otèl. Enben, di nou yo, Di nou yo gason se sa nou bezwen. Rann la repiblik on sèvis di nou non yo. Di nou kisa yo te fè ansanm avè w pou nou voye yo al diskite menm kot ansanm avè w nan bwa kale a sou tab bawon. Nan al regle koze nou la ansanm. Men di nou yo. Di nou yo. Men sa w gen yon pè bwa pèp la kon hahahaha anmweyy gen traka pou lave kay tèt men se kwa l'histoire vitelhomme hein. Yap ret nan hotel paske depi w manje lajan m koto fè m nan mouda w granmoun. Se vre? E m si. Enben koto fè ou nan mouda yo men kontinye nan mouda yo men kite popilasyon regle bwa kale l. Swiv yo de prè epi ba yo bwa epi popilasyon an dèyè l ap vin bay bwa li menm. Osi sanp Men sispann vin fè vin fè wont sèvi kòlè wi se yo k metem la se yo k fè pèp mwen ap soufri lè nou tap touye jovenel la pèp te konnen non lè nou tap fè kidnapin pèp te konnen leve al rezoud problèm ou ansanm avèk mesye ki nan pouvwa yo. Ala kow te gade vòlè mesye. Sèl moun ki pa janm pè ki pap janm pè mwen m di nou l e m redi nou l sa kala ka wè l. Bon renmen pèp la konsa epi kay yo ap kraze hein ou renmen pèp la konsa epi wap kidnape yo vòlò afè yo. sou pretèks ou ap destabilize gouvènman. Ou konn kote Ariel rete, ou konn kote ou konn al kwaze avè l nan otèl, ou konn kote ou konn fè ti krèy ansanm avè l. Pull up sou li gason. Ba li sa l merite. Men sispann fè moun soufri, sispann touye pòv malere. Kounye a lè pòv malere a pran manchèt li, nou wè li pa p pè foure l tout longè Nan trip an nou epi rapidman divèsyon waww. Jou va, jou vyen, kaka je pa linèt. Nou vle fè operasyon Bwa Kale, nou pa desann Premature. Nou vle fè operasyon Bwa Kale, nou pa al nan DG a. Al mande yo, moun yo mete k ap jere dwàn yo, kòman bal fè pase. Enben, di nou, pase yo konn ba ou. E ou k nan sen yo. Si w pase maladi w konn remèd. Hein Si w pase maladi ou konn remèd garçon. Ou gen zam nan men w ou gen bal se ou k pou di nou kou lwa rann peyi a yon sèvis. Rann pèp ou renmen an yon sèvis. Konsa si nou ta ba ou 5 bwa na ba ou 3 bwa. Na retire 2 sou li. Di nou kote lekòl yo konn mete konntenè a pou ou a ye. Di nou sa yo. Rann pèp lan yon sèvis. E sa wi, si w renmen pèp la vre, si w damou l, ou pa vle l sifri, di nou ti sa. Di nou ki teknik yo anplwaye pou kite zam pase ak bal. Si n t ap ba w 10, n ap ba w 7, n a retire 3 nan bwa a. Pase ou te ba nou des enfòmasyon pou nou kontinye pran bandi. Se sa garçon. Ou ret avèk tout sekrè ou epi wap vin fè divèsyon ou, wap vin fè jimnastik la. Pale dèyè popilasyon an, nou bezwen vilaj, nou bezwen bèlè, nou bezwen gran ravin, epi n paka siswa pou bal pa antre. Gade kòman ke nou pran popilasyon pou egare. Nou tap bezwen fè operasyon bwa kale m tap kòmanse mare nèg kap vann bal yo Nou pa kapab E si bal pa vann gouvènman pa anpè Ou gentan wè eleksyon nou pa vle fèt nan peyi a Nap pran pretèks Dayè chat konnen rat konnen Barak may ap ret anplas. Enben vwala ou pi koken Ou pi koken pase nèg ki nan gouvènman pase ou konnen chat konnen rat konnen Ou konn kote bal yo ap pase, ou konn kote zam yo ap pase pou pa vle di nou. Atò kounya la, lè w wè manchèt ap vini, lè sa w ap deside pale gason. Waw. Ou konn kote yo ap pase pou pa ka di nou sa. Di nou sa pou nou mache pran yo. Rann peyi a yon sèvis. Frè m, sè m yo, m te kontan fè ti pale ansanm avè nou. Louvri zye nou. Gad anwo, gad anba. Nou gen yon sèl Chèf nan moman an, ki se Du Grand Dieu Jewova. Nou gen yon sèl Mèt nan moman an, ki se Mèt Holowm. Priye, veye. Toujou kenbe Daniel 3 17 nou an petèt nan konba pa mechan paske vle pa vle janl ye janl ye fòk nou jwenn souf avèk gouvèneman sa. Jezi di veye pinga reta ap domi satan son vole pinga reta ap domi.